Zanmi fanatik TV lakay Haïti pwen kòm yo ankò yn fwa nou kontan avèk ou nan video sa nou pote pou ou la edoke pou nou vin enfòmew sou sa kap pase nan peyi D'Haïti mèdames et mèsye bon nouvèl la konfime E bagay yo grav la nan baz lan ti makak si gen pi mal ou mèt konnen chèf gang ti makak misye fè vwèl pou peyi san chapo paske bagay yo pa grav menm nou wè aprè lapolis fin bale wouze baz ti makak ti makak pa sòti odyo pou lap di w se manti se sesi se sela Ebyen ou mèt konnen ti makak pran kou tout bon vre paske jiska pandan nap pale la operasyon yo pa sispann lapolis kontinye ap mete grenn bal nan 2 pla men ti makak selon enfòmasyon ke nou genyen ebyen ti makak misye pèdi yon frèl wi se konfime e ti makak pèdi yon frèl paske lapolis frape fò lapolis mete bagay nan men ti makak nan moman la misye gen pwoblèm ebyen nan video sa tou nou pral fè w gade e tande. Ebyen chèf gang Manno baz 5 segond aprè nou konnen YouTube fin pran desizyon pou bloke chanèl asasen vòlò kidnapè kriminèl Izo ebyen Manno la misye sòti nan silans li e misye fè gwo deklarasyon ke nou pral envite w tande la Enben YouTube Izo a bloke e gen divès lòt atis ankò oubyen nou ta di lòt bandi ki pran pòz atis ki konn kolabore avèk Izo tout chanèl sa yo pral gen pou siprime e donk nan jou kap vini yo la paske nèg sa yo se asasen yo ke yo rete nan liy asasen yo oubyen depoze zam nan fè lòt bagay men kantilsaji de wap touye moun epi ou panse ou se atis wap fè mizik ou panse nou pral konsomel enben moun ki te gentan konsome mizik nèg sa yo Donk reziyen w paske Izo misye pa genyen YouTube ankò e gen divès lòt ankò donk nou pral atake la nan jou kap vini yo la paske petisyon ap kòmanse trè byento paske gen anpil lòt chanèl ki gen yo menm pou yo donk tonbe antouka nou pral envite w gen detay medam e mesye nou pral envite w konnen kisa kap pase nan peyi a konsènan chèf gang ti makak donk pa gen bouch dous menm bagay yo grav pou ti makak nap tounen. Sa va doyen? Pèsòn pa epanye jodi a. Pa gen vip ankò an Ayiti. Sa di ou menm ki se nèg nan sektè prive, ki patisipe nan bay bandi yo zam, ou pa epanye jodi a. Pa gen vip ankò. E ben, jan m te di l avan yè, lapolis deside pou trake ti makak. Eske lapolis ap kontinye? M pa konnen. Men depi avan yè Nèg yo deside pou yo pa fè lach Gen 3 polisye nèg yo asasine Nèg ti makak yo Nèg yo tann yon anbiskad yo tiye 3 jèn polisye Lapolis riposte Nan demen Byen sur Nèg yo mennen yon gwo operasyon anlè a yo antre nan fyèf ti makak Plizyè bandi tonbe E dayè Jeneralman lè bagay sa yo rive, Ti Makak gentan prezan sou rezo sosyal yo pou l vin pale. Eske n tande misye pale? E sa fè m te demande lapolis kontinye entansifye operasyon n gen sou laboul. Paske depi nan lendi konsa, Enfòmasyon ke m te genyen, Ti Makak ta touche par bal. Wè m presize, ta touche par bal. Men nou pa gen konfimasyon reyèl eske l blese vre. Men yo di l ta touche par bal. Misye gen plizyè bon sòlda l ki tonbe. E dènyè nouvèl, misye ta gen yon bon sòlda l ki ta menm frè l ke yo rele Jeneral Blaka. Misye ta blese mòtèlman. Kanmenm son pwen, son plis pou la pnh. Paske. Mwen souvan di sa, mwen konsyan sa kap pase la, m ta kapab di l depase pnh paske lapolis pa fòme pou sa. Paske nan nivo nèg yo pran la, m pa sure ke polisye m ap gade la yo, kòm si kapab rapidman rezoud sa den kou. Sepandan, gen de zinite spesyalize anndan polis la. Si yo trete nèg sa yo tankou, tankou moun, si yo trete yo tankou polisye, m ba w garanti, ti bagay vilaj, laboul, tòsèl, s on detay li ye. Bon bagay m ap di w la, gen de zinite spesyalize, bon mezanmi, ede m site, lò pran yon kò, tankou e, an site avè m non. Tankou bri. Lè w pran kò tankou sebim. Lè w pran kò tankou boyd. Lè w pran kò tankou udmo. Lè w pran kò tankou swat. Dayè se ti mesye sa w kap frape nèg yo la. Gon inite la w kreye krele utag. Lè w pran yon seri de nèg nan USGPN, lè w pran yon kò nan USGPN, pa gen prezidan, gen USP, gen kòman, katim, pa gen prezidan, nèg sa yo ka itil peyi a. Bon, nèg sa yo, eh? Bon, lè m pran, bon, swat, Katim, USGPN, USP, Boyd, sa sifizan pou mete, pou mete, pou mete lapè nan kapital la wi. Se pou bay m ap di w la wi. Paske, anpil moun di men non tete, jan ba, ou konnen ke, rapò de fòs ap ap bay rezilta. Ban m di nou, se pa sa. Jan ba la pouri, ala pa gen kenn solisyon posib a nèg sa yo. Ti lapli tap pale a Morvan nan yon emisyon, lè misye fèk entegre G9, misye anonse ke l pral kite, epi kidnaping kòmanse pi rèd sou Matisan. Ou konn sa misye di? Misye di pouvwa, gouvènman an dwe l 3 mwa, yo poko peye l. Pran kesyon nan ou ba ou ide. Mwen panse. Non men m gen yon kesyon ladann, m mande w eske w prè, eske w prè Joel leta a pala peyi a la ou menm eske ou prè pou ta fon bagay tankou Desalin? M te poze w kesyon sa. Tankou fòk se, e sa m di nou talè a, revolisyon an pa fòseman e nèg a zam yo pou kòmanse fè l men nou menm ki fè pati de pèp la n ap kòmanse l sou jounalis yo ki pral soti rapò yo kont lò nèg a zam yo soti nou menm nou gen devwa pou n kòmanse avèk jounalis yo. Misye son nèg ki edike, misye edike, e pa nèg k ap vin manke w respè, misye ka poze w kesyon sèlman. Non men, m bay pwoblèm tou non men. Ok, ou moute Jaki deja? E, Jaki, eskize m wi, live la se pou Manno l ye. Jaki, m vle pou poze Manno kesyon, paske m konn ki nèg ou ye deja, jan m rekonèt ou. Poze Manno kesyon, epi m konn w ap fè l avèk anpil sajès. Non ou mèt pale wi baz m timid wi mwen menm. Jackie ou pap pale? Ou mèt banm yon segond sèlman bon. Ok m tap kondwi. Enben ok map kontinye pale a Manno pandan Jackie pral estasyone poul pale. Monchè, Manno, mwen menm ban m di w byen bòde. Mwen menm pou m byen di w, m ap gade mesye, nou konn jan Ayiti ye, nou konn jan yon nèg ap pran plezi la Ayiti, lè w nan yon rivyè w ap benyen, w ap manje yon grenn mango, lè w nan peyi w pral nan yon ti pwogram kòman w pran plezi. Nou menm ou ak nan peyi etranje Manno, se tankou esklav nou ye frè. Nou travay 24 sou 7. Sa vle di, nou pou nou pran yon ti pòsyon se nan peyi nou ta ale nou ta byen pase. Men majori, majorite dyaspora, majorite Ayisyen k nan lòt peyi, Mòde Nou pè ayiti lèn konnen se avyon nou pral pran se pò o prens nou pral desann nou gon krentif mesye mesye yn fwa Nou ta fon lapè pò o prens moun ka desann nòmal mesye m rete kwè menm nou menm nou pral kontan lapè nou te fè a mesye pitit nou a pral jwi lapè nou te fè a mesye. Mesye eskize m mesye tout fwa m panse sa w di a ta bon wi sa w di a m panse gen de moun depi w jwenn yo ou ka plis poze kesyon pase aktyèlman la si gen gè nan vil la menm lè l ta ka goumen pou kò l gon sèl gwoup m mèt di w ki stil toujou an batay e sa fè m ta renmen mwen dispo wi Manno mwen dispo wi talè jake e sa fè m ta renmen pou nèg sa yo fè lapè tankou lè m di w jenès. M pa bezwen pale de de ki zòn. Dame Jenèf chache tout zòn li nan gèl fè lapen epi. Paske se sèl sa ki ka kreye yon gwo gwo masak paske lè w ap bay de gwoup zam yo pa antann yo epi yo al goumen m panse gen anpil koz ki ka kouvè. Dame nèg Jenèf yo fè lapen. Sa k fè mwen m pa ka di w pou kapital la. Wi m ta ka reponn ou nan sans paske si li gen jenès e m poko janm tande yon lapè global fèt nan blòk 1 e m poko janm tande yon lapè global fèt sou bèlè wè zòn zon an tankou jan l fèt nan matisan e sa fè m pa ka di w men nan moman la vil la pa gen anyen sèl sa m ta renmen k fèt sèlman men nan moman la vil la pa gen anyen vil lan frèt tou mèt. Piti non non live wi piti non live. Ok wi alo alo mano. Yes. Hello, Mesye Mano. Mesye Mano, mwen wè ou anfòm. E Pite, kòman nou e? Nou poze e Jaki, nou poze e gran frè. M pa ka tande Mano byen, e menm tap di on bagay, wi. M pa gen kesyon nou, on bagay, on sèvis m tap mande Mano. Non gen de bagay depi bagay la pa vrèman konsène m pa fòseman pou m pral pale l nan yon live paske pa fòseman m pa ka ou wè jan m di w lan gen de bagay m pa fòseman m ka fè pou ou ou wè jan m di w lan sitou si w sèvis mwen Manno antanke jèn antanke jèn talè eksize m wi Manno padon wi antanke jèn m vle di yon bagay wi Manno m vle di yon bagay men se pou tout jèn peyi an pou tout ayisyen an jeneral pou ni bandi Manno fò fon gras fò fon gras sa fè 20 tan m pa vin ayiti m ta renmen vin ayiti trankil menn. Yo di m pa kapab twòp danje anba. Ben wi fòk met tèt nou ansanm pou nou ki an frans la pou nou ka tounen nan peyi nou trankil. Eyy sa fèm pa ka asire sekirite w paske ayiti se yon peyi prezidan mouri ladan ou wè janm di w lan sa vle di m pa ka di w ou wè janm di w lan sa vle di si moun nan di w sa l renmen w toujou. Jan misye di ke, jan misye di a, fò Nou mèt gadon zam yo sou sa, m gentan reponn ou, m di son peyi menm prezidan mouri e pa an sekirite ladan, ou wè jan m di lan? Ou pa Eben nou pap janm vini anba, nou pap janm desann alò. Se sa nou kondane pou nou ret an Frans. Hein? Nou kondane pou nou ret la Frans, sa vle di si nou desann anba nou ka mouri. Bon mwen m sa yon kote pou viv li pa etal yon kote wap viv li pa enpòtan ke viw pito ou kote wap viv lan ke ou pèdi viw paske e vi ki enpòtan. Wi men mwen m bezwen vin lakay mwen m gen fanmi anba menn. Se Jacky kap pale Jacky. Jacky koupe mikro a. Pandan nou ka pale ak Manno konsa fò nou pale fò Manno tande nou osi. Nou ta renmen wè peyi a devlope menn. Mwen menm bon Mwen menm tout sa tout sa yon moun ki nan peyi etranje bezwen pou Manno ta fè se li menm. Pale non Jacky. John Peter men sak pase. Fin pale paske ou konnen m pral m pral m pral nan yon emisyon a tout talè. Kite m fin di sa a, m ap m ap lage. E mesye men sa m swete pou tout e pou tout nèg e swa ki nan bandi oubyen izo e vitelòm. Mesye m vin remake ke pwoblèm peyi daprè eksperyans ke m fè. Men pati de pwoblèm peyi sa a paske Wal trè klè tankou izo ki jwenn plak youtube ke aktyèlman nou wè ke yo retire izo nan afè youtube kòmsi m ta di w son talan ke yo gaspiye m pa konnen kiyès yo an men mesye nou konn ki moun ki fè nou a la. Nou konn ki moun ki fè nou mal. Izo de 24 ans ou menm manno manke nou gen anpil laj on sèl sè ann sispann tire sou e ann sispann kidnape malere parèy nou moun ki sanble nou frè nou vrè pwoblèm peyi an mesye si nou te patisipe oubyen nou te vle ede Tankou eleman kap plenyen de France nan li paka rete an France ankò les Etats Unis nou paka viv Etats Unis ankò mesye nou al etranje nou pa kapab nou pa santi nou kapab gon sèl bagay ke nou ka fè mesye ini nou ansanm ann sispann fè krim ann sispann touye moun an nou poze nou mesye m rekonèt kel difisil nou paka depoze zam lap difisil Men ann fon revolisyon, fon revolisyon de gang. Pa tiye moun epi rete an silans mesye. M pnse ke dyaspora a li tap vin bò kote nou. M panse ke gen anpil nèg kap panse avè nou paske se leta a ki koz ke bagay sa a rive. M swete ke Izo, Manno, Vitelom fon poze sou krim ke nap fè. Si w te konn fè krim Manno di m pa ladann ankò. Si ou menm vitelòm nou konn fè krim pa tire sou malere parèy nou mesye. Nou konnen moun ki fè peyi an mal. Gade Manno nan kache, mwen menm mwen nan kache, nou tout nou nan kache. Mesye ann fè yon fason pou n reviv yon Ayiti ankò. M pa kont nou, m pa kont gang lan, m pa kont pèsòn men m espere ke mesye ann met tèt ansanm pou n fè peyi m mache. M pa gen kesyon pou nou. Si m te gen kesyon m t ap genyen l pou depi. M tap gnyn pou moun ki ba nou zam, m tap gnyn pou prezidan, m tap gnyn pou tout nèg ki fè peyi sa a mal. Men nou menm mesye, nou vikti stèm nan. Ann reziyen nou, an nou chita mesye. Ann chita ansanm. Pase men pran nèg vilaj de dye. Antre, rive sou ti lapli. Pase men, antre nan gran avin, pran bougòy. Nou tout mesye, ann fon chita. Nou ak zam nan men nou mesye. Red. Sèvis la bon. Bon nou ap site nan istwa mesye m ta renmen pou non site nan istwa kòm Desalin m ta renmen pou non nou site nan istwa kòm yon lòt moun menm lè mesye nou bliye mesye ann fè sa pou mwen silvouplè ann sispann tire moun ki sanble n ann sispann kidnape moun ki sanble n. Nou konn ki moun ki bay peyi an pwoblèm. Moun ki ba nou zam yo mesye, ann moutre yo nou entelijan pase yo. Ann moutre yo nou pi fò pase yo. Sèl sa m ka di nou mesye, se te konsèy mwen pou nou menm, Jakire Marèl.